Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon men jis avan kòmanse zòn pis. a evite. Moun ki konn fè zòn sa a, pa pase la ankò paske ebyen avan ou antre nan zòn nan tou paske wap jwenn de polisye ki sur plas kap di w écoutez il faut pas franchir ce lieu. Kisa ki pase nan zòn pis la gen anpil moun ki mouri. Humm enfòmasyon yo tonbe e nap pote enfòmasyon yo ba ou. Nou konnen gen yon batay ki konsantre o nivo de Dèlma 2, Dèlma 4, Dèlma 6. Ebyen, pandan batay sa li menm li konsantre nan zòn sila a, lapolis a boukle pi fò espas ki nan zòn pis la. Y a 2 jou de sela depi ke genyen anpil moun ki mouri. anba building 2004 paske Arab la te pase sou plas e li menm li wè sa e pi l ma fè parvenir sèt nouvèl men m ta kapab di jan bagay yo ye la gon masak an katimini k ap fèt nan peyi an lè w di masak pa egzanp lapolis ka fè masak bandi ka fè masak si lapolis rive nan yon zòn li pote boure li touye yon dizèn de moun se deja yon masak. Lè bandi pote boure nan yon lòt zòn rival, li touye anpil moun nan popilasyon an, on pe aple sa masak. Men masak sa ki ap fèt an katimini an, m ap di nou ke lè yo parèt, genyen 3 moun ki mouri nan Dèlma 2, genyen 5 ki mouri nan Dèlma 6, genyen plizyè endividi, pezible sitwayen ki mouri nan zòn pis la. Ke lon vèy ou non, w ap rele sa a masak. Brèf, nan zòn pis la, zòn ma drapo a, la konn gen anpil moun ki ap tann machin. Pa lapèn pou rete la. Paske depi w rete la, ou ta gen yon vizaj sispè. Lapolis ap arete w, oubyen m pa konnen, yo ka pete bal sou ou. E fò m di nou byen ke gen anpil moun. Ki mouri, yo tou boule yo. Yo tou boule yo. Se enfòmasyon map vini pou nou. Genyen Yon video Yon Arab fè voye pou mwen. Men sou video sa wap sèlman gade il n'y a rien d'étonnant men au fond lè map eksplike w ou pral konprann pou di waw quelle cruauté. Ebyen nan ti video sa wap gade la genyen. 2 ti jèn ki anba raje a la kote w wè poul la ye a ebyen kote poul la ye a se m ta kapab di sèvèl nèg yo poul sa l ap beke on lè za tiye on lè za anmne isi pwi on lè za brile e ki è se on se dè polisye ki son sur plas selon enfòmasyon nou kapab fè konfyans genyen 2 lòt jèn ki yo menm sou moto epwi gen youn. Yo sanble te gen antèn sou li. Lòt la aparaman inosan make sou vizaj li. Sa inosan make sou vizaj li a yo pran l, yo ba l plizyè pataswèl, li ale. E lòt la yo di l, Écoute, c'est ton dernier jour. Bang bang bang, li tonbe, puis on met le feu. Bon! Se yon sòt de reyaksyon nou ta kapab di ki pwouve aklè ke peyi a baskile dan la vyolans. Pa gen peyi ankò, pa gen otorite, lapolis ki li menm yon enstitisyon ki viktim, men ki gon sètèn pasivite, tande byen wi, o nivo de. tèt li paske lapolis la nou ta kapab di twa pati gen tèt gen mitan epi gen anba nèt la pati anba nèt la se li menm ki plis viktim e pati anba nèt la jounen jodi a li revòlte pa de konplisite ankò si gen konplisite se ta kapab tèt polis la men pou ti rès la ebyen yo di yo pap nan konplisite ankò yo pase alaksyon paske twòp grenn nan yo mouri twòp. Men tande banm di nou bagay byen on peut se defendre ou kapab fè yon kontratak men anpil fwa pa bliyew se lapolis ou se de polisye ki son la malgre tou pou w proteje e servir si par azar popilasyon an lap mache fòl plis genyen konfyans pase bò kotew ke bò kote bandi yo eske nou konprann mesye sa kapab rive. Genyen de inosan ki mouri paske lè se bal kap tire ebyen kapab genyen moun ki tonbe men on pe pa fer exprè a tue des inosan des sitwayen pezibl si on aret kelken san poze de kestyon bang bang bang non sa se yn erèr e on pe mètr grav deryè sèt erèr bon sonje m di nou mezanmi zòn pis lan se zòn pou nou Evite pa pase nan zòn sila. Donk pou lenstan nou kapab di zòn pis la preske tounen yon simetyè. Barbecue! Hum! Pa bliye a chak emisyon fò n pale de Barbecue paske se li menm ki au cœur de l'actualité. Gen anpil moun ki mouri nan sis la, ebyen si se moun ki pwòch Barbecue, yo antere yo. Men si se pa pwòch, ben, On sè pa kès kon fè avèk lè kadavr. Men eske nou konnen nan moman nap pale la a pa genyen moun ki rete Delma 6 ankò. Sinon se kèk reziye. Aparaman pi fò moun yo sòti al chache respire ayè. Gen moun se nan lari yap dòmi. Gen moun ki pa konn kisa pou yo fè. E Barbecue reziye l lap batay. Jusqu'au dernier soupir Eske dènye soupir la? Li pa lwen? On attend Men fò m di nou nan dènye moman sa a Barbecue kriye tankou timoun piti Eske sè paske li wè lamò anfas? M pa fin kwè sa Eske sè paske li santi ke gen anpil moun ki te avèk li moun sa yo kòmanse ba l do? le doute est permis. Men pou vrè rezon Babekyou kriye a, se paske gen anpil moun ki abite anndan an, moun yo pa kapab ankò, yo te konn ap reziste lontan, men jounen jodi a la a, yo pa kapab ankò, yo oblije sòti. E lè moun sa yo ap sòti, se ak dlo nan je paske daprè yo menm yo kite yon hero dèyè kap batay pou yo men sa n paka konprann nan wi sa vle di depi nèg la se bandi l ye l enstale nan yon zòn li fè yon seri de bagay pou fè moun renmen l epi finalman fizyonman enseparab men moun yo devan lè fèt akonpli sikonstans oblije moun yo ap sòti. Moun yo kriye, lè y ap sòti yo bay Barbecue akolad, yo di se pa fòt nou, nou pa ka rete men n te vle mouri avèk ou. Epi se la Barbecue kriye, Barbecue di pa gen pwoblèm nou mèt ale, si m mouri n ap sonje ke te gen yon moun ki rele Barbecue ki t ap batay pou nou anndan an pou chanje sikonstans lavi nou. Tèt chaje! Pou kapab pèmèt ke nou endepandan pa rapò ak anpil lòt baz ki te vle vin okipe nou, ki te vle vin teworize nou. Mwen rete la, m ap batay jiskobou. Bagay la rèd wi pou Babekyou la. Babekyou orè aple Leon Charles pou li di, Ekoute, se konsa n fè l? Men il semblerait que la réponse ebyen li kloue ankò Barbecue. Nou sonje dènyeman, sa ka gen yon 3 mwa, m di dènyeman, e kote ke Léon Charles te patisipe nan yon emisyon Haïti Débat epi yo t ap evoke lapolis lan ki li menm manke ankadre polisye yo e ki fè ke nou jwenn yon Barbecue jounen jodi a. Epi Léon Charles te defann. Enstitisyon an dizan ke menm lè on polisye tap pase tout mizè nan enstitisyon an, se pa sa ki sifi pou fè polisye a antre nan bandi. M panse ke se nan menm kontèks sa a Leon Charles li menm li reponn BBC. Men fò m di nou ke dènyeman an nèg yo antre. Nan Fyèf Barbecue, gen enfòmasyon ki fè kwè gen moun ki pran tenis, yo pran rad, sa vle di yo devalize lakay BBC menm. Men, BBC toujou nan zòn nan, l ap fè yon batay estratejik. Tanzantan yo pran zam, tanzantan yo repliye, ebyen jiskaske la batay final. Antouka, rete branche, nou pral kominike ou plis enfòmasyon nan pwochen emisyon nou yo.